Bonjou, bonswa, byenvni sou chanèl Wendy Celestin TV. Jodi a mwen pral aprann nou kijan nou kapab verouye WhatsApp ou. Sa vle di, e, aplikasyon WhatsApp ou genyen sou, sou telefòn ou an, ou kapab verouye li. Ebyen, pou kapab fè sa, se jis ansanm avèk anprent ou, ou kapab fè sa. Tou dabò, mwen ap mete dwèt mwen. nan espas anprent dèyè do telefòn nan. La li deverouye. Pou w kapab fè sa, ou prale sou 3 ti pwen sa yo w ap gade anlè a la, w ap klike sou yo. Ou prale nan paramèt, ou pral w ap klike sou kont, ou prale nan konfidantyalite, w ap desann anba, Anba nèt la w ap gade a, Verrouillage par empreinte digitale, ou klike sou li. La mwen menm mwen te gentan aktive li, w ap gade anlè a. La li dezaktive. La li aktive. La li pral mande pou m aktive. M ap jis mete anprent nan sèlman. Nvidia li gentan aktive la. Se konsa ou kapab verrouye WhatsApp ou. Si ou bezwen l pou yon minit, ou gen dwa klike sou sa. Si ou bezwen l pou 30 minit, ou gen dwa klike sou sa. Mwen mwen bezwen l imedyatman. Sa vle di depi m soti sou whatsapp la li tou verrouillé. Se konsa nou kapab verrouillé whatsapp nou. Siw pa vle menaj ou whatever moun ale sou li lè telefòn nan nan men yo. Bye bye nap rankontre nan yon lòt video.